Pèp Ayisyen nou rive yon kote nap poze tèt nou kesyon eske nou se moun toujou? Eske nou se moun toujou paske gen yon seri de bagay kap fèt anndan peyi a, gen yon seri de bagay kap pase anndan sosyete a, gen yon seri de bagay kap pase anndan enstitisyon yo swa nan leta oubyen nan prive oubyen nan sosyal nou pa konprann yo. E se sa k fè, maten an, nan konferans de près Viv Ayiti sa a, nou vin gade plizyè pwen ansanm avèk popilasyon an, ansanm avèk sosyete a. E yonn nan pi gwo pwen yo, se gang. Pèsonn pa epanye anndan peyi a. Alò, moun ki pa epanye yo. Se jeneralman se de moun ki pa genyen pwoteksyon swa pouvwa swa ou di mwens ougan ki pou ba w pwen. Nou tout nou vilnerab. E chak jou n leve pou n tande gen yon dizèn moun ke yo kidnape. E se rare nan dizèn moun yap kidnape sa yo pou w pa tande nan chak sektè nan vi nasyonal la gon moun ladan yo ke yo kidnape. Nou pran pa egzanp, jodi a fè 15 jou depi nou gen yon kamarad politik nou, Enjenyè Anès Lubin yo kidnape nan zòn Pènye. Jiskaprezan kote nap pale a la, fanmi l. poko janm gen nouvèl. Gang yo, bandi yo, poko janm rele swa pou yo mande ranson oubyen chantaj yap fè apre pou yo ta fèl, omwen pou nou ta konn kote n gad. Men, nou gen yon konferans de près nou te fè la. Nou te mande popilasyon an, sosyete a, chak fwa yo kidnape n, Pinga sèlman nou wè bandi a sandal yo, avè chosèt nan pye, avè ba nan pye yo a, ak gwo zam nan men yo a, pou n al pote plent. Men gen yon seri de moun anndan sosyete a ki responsab menm de kesyon kidnaping nan anndan peyi a. An n pran pa egzanp, mesye, Tou dènyèman la nou tande anbasad amerikèn wetire viza Bel Romel, ansyen direktè jeneral ladwann. ULCC fon debake Bel Romel mawon, li kraze rak. Men depi Bel Romel fin kite dwann nan, dezòd, dezòd, ensekirite al rinmin re gaye ankò anndan peyi a. Te gon ti kalma. yo atake e e ann di pakè, yo atake APN, yo kidnape bagay ki potko janm fèt. Lè Bèl te la, sa vle di Bèl se te pwotektè de tout anplwaye dwàn yo, Pandan Bell fè sa l vin ale, enben yo tonbe nan kidnape direktè dwàn. Bell fè sa l vin ale, pandan Bell fin kite dwàn nan, zam kòmanse dekouvri nan tout dwàn yo. Pòdepè se pa pale, se chak semèn, chak jou, y ap dekouvri zam. Pòtoprens te gen yon kase kouvri, enben piske Bell Romel li pa la, Pou pwoteje zam sa yo k ap antre nan pò nan pò Pòtoprens lan, enben vin gon vid, sosyete a vin gon ide. Men se sa nou vle pou n gade avèk nou menm anndan sosyete a. Kòman fè pandan Bèl pa la a, Bèl Womèl ki te dwàn nan, nou vin ap dekouvri tout kagezon zam sa yo, katouch k ap antre anndan peyi a. E pandan se tan, nou konstate gen yon kase fèy kouvri sa a pou n bliye bèl womèl. Nou tande komisè di gouvèneman an. Men mesye, se yon peyi n ap dirije. Si yo di anbasad amerikèn revoke viza ansyen direktè jeneral dwàn nan parlefèt ke l ap fè zam ilegal rantre anndan peyi a bay bandi pou bandi tiye nou menm pèp ayisyen, Enben nou menm kòm otorite, nou te gen pou responsablite konvoke swa chaje d'misyon oubyen chaje dafè an nan anbasad amerikèn nan pou l vin bay eksplikasyon. E apati de eksplikasyon n nan pou n ta mete aksyon piblik an mouvman kont Belwomèl. Nou pa fè l, enben Belwomèl l ap fè n peye konsekans lan. E se sa n ap sibi la jounen jodi a. Avan Belwomèl, zam te toujou rantre Swa nan pò Okap, swa Pòdepè oubyen nan pò Pòtoprens, Bèl Womèl pa la pou 1 bagay la al gaye. Nou menm nou vin di, avèk moun ki di y ap dirije peyi a, si nou pa konplis, ke nou pran responsablite nou, paske nou kòmanse fè moun wè anba nou tout bon, kòm gwoup moun ki enplike nan kesyon zak kriminèl gang yo ap fè anndan peyi a. Tou sa li rantre nan yon kesyon vag koripsyon ki gen anndan Leta. E maten an, se avèk yon grenn etonman nou pral dekouvri yon bann lo chèk, Donk, nou konstate tou, gon bann komin anndan peyi a, pandan fèt patwonal yo la, yo pa ka jwenn kòb nan Ministè de L'interieur. Pouvwa santral la pa ka bay komin sa yo kòb menm pou yo ta ramase fatra anndan komin sa yo. Men seksyon kominal yo, atravè kazèk yo, nou wè pil kòb k ap debloke pou yo atravè Ministè de L'interieur. Enfòmasyon ke n genyen. Kòb la, yo fè kazèk yo, yo fè asèk yo sèvi de pon pou yo debloke kòb la, 40 pou san pou yo, 60 pou san pou ministè dlenteryè. 2 otorite anndan ministè dlenteryè. Jodi a men ki kote n ye anndan sosyete a. Nou gen gang k ap tiye nou deyò a, bandi yo, nou gen gang anndan leta a, ka tiye nou tou paske kòb sa yo pran la se taks nou e taks sa yo yo pran yo sou nou an retou pou yo ba nou sèvis anndan leta a ebyen olye yo ba nou sèvis yo sèvi ansanm avèk li bay bay gang lajan ou di mwen achte zam achte kit e minisyon bay bandi pou bandi tiye nou nou menm onivo pati politik viv ayiti depi lontan tout moun konnen nou pa janm nan kache men voye wòch. Sèlman nap di Litz kitel. Mesaj ou a viv Haiti resevwal e pa gen pèsonn ki ka fèn fè bak. Ou te enplike, ou enplike nan kesyon kidnapping nou denonse l. Jodi a ou antre nan kesyon kòripsyon sa nou dekouvri l. Epi sèt kesyon si nou pa vle negosye ou ka fèn fèmen bouch nou an, m di Litz kitel ou twò piti. Al mete sou ou toujou. Sa n ap fè la a, nou pa fè l pou nou, n ap fè l pou peyi a. Lajan kolektivite a, yo pran sou chak grenn Ayisyen, kit ou anndan kit ou deyò peyi a, li dwe sèvi kolektivite a, men l pa dwe sèvi yon grenn moun, de grenn moun, sou pretèks ap prepare eleksyon, sou pretèks depi ou pase la anndan ministè Leteryè ou pa rich, ou p ap janm rich ankò. Nou pa kapab ankò. Nou vin di sosyete a, nou gen yon misyon anndan pati politik Viv Ayiti, se denonse. Se sa n ka fè. Se sa k fè, lo chèk sa yo, nou pral pataje l ansanm avèk nou, près la ki la. Nou pral ekri PM Ariel E n pral ekri Kou Siperyè Dèkont tou. Fòk gen limyè ki fèt sou vag chèk sa yo Litz Quitel, Minis Enteryè a, Amos Zephirin, Direktè Jeneral Ministè de Lenteryè, k ap vòlè lajan kolektivite a nan enterè pèsonèl yo. Mèsi bokou. Alò, e chèk sa a li atribiye avèk kiyès? E èske n kapab di ke e Romel Bel E sou tan sou administrasyon pa l la, li te pi bon, alòske m konnen te gen dosye kesyon zam ilegal ki t ap rantre nan donl ankò. Se, wi, nou manke konprann entèvansyon m nan. Belwomèl pandan l te la a, se li k t ap jere kesyon zam, minisyon anndan peyi a. Li pa la jounen jodi a bay la gaye. Men si l te la n pa t ap konnen l. Enben jodi a fòk nou di menmsi n gen tout kalite pwoblèm avèk Lèzetazini, se gras avèk Revokasyon viza misye ap fè misye pa nan dwan nan ankò fè yo kouri misye oblije kouri al kache enben ki fè dosye zam nan nap dekouvri ki moun ki dèyè l nou bezwen konn tout fanmi yo men an atandan gon fanmi ken konnen la famille Bel Romel se yo ki reskonsab voye achte zam fè zam rantre. sou fo e franchiz pou yo revann avèk gang pou gang tiye nou pou gang kidnape nou li pa lòt bagay se sak fè nou menm nou di nap tann avèk otorite jidisyè yo poun tande kisa yo di de bèl womèl si nap sibi de kidnaping anndan peyi a masak kap fèt nan katye popilè yo bèl womèl pou bokou ladan yo pay zam bal se kòmand li se sou kouvèti li zam yo vini. E daprè sa n aprann, an dènye lye, zam legliz katolik ki antre a, zam sa a te dwe gentan vini depi sou bèl womèl. Donk se pa erè, zam yo pa t gentan vini, men yo te gentan fè tout preparasyon pou zam sa yo te vini. Donk, si bèl womèl te direktè jeneral ladwann toujou, zam sa yo nou pa t ap konnen yo, paske yo t ap sòti nòmalman, yo ta pral nan destinasyon yo nòmalman. E o an dènye lye yo ta pral sèvi gang yo pou detwi lavi nou menm pèp ayisyen. Chak ki devan w lan, di nou ki non li make. Nou pral wè yo. Yo gen plizyè. M tande asosyasyon fanm kazèk. Men tout nèt se nan nò yo sòti. Enhen. Nou gentan konprann? M poko konprann anyen non, men nou pral chèche konprann. Tout chèk sa yo se nan nò yo sòti. Asosyasyon fanm kazèk nan nò. Kazèk. Gon kalte non seksyon kominal mwen se premye fwa ap tande. Non se pou nou yo ye, dokiman yo se pou nou, nap ba nou yo. Pou se sa nap di yo, pou moun pa konprann se nan voye monte nou nou ye. Lè ou pran on asosyasyon fanm kazèk, ou bal 16 milyon goud pou lal fè kisa? 16 milyon goud? E tout chèk yo yo fèt non prèske nan menm dat wi. 15, 16, 15, 16. 17 jiyè yo fè yo. 2022 a la. Pou popilasyon k ap tande nou la a, ki non? Non. Nou pral gade non yo. Men gen yon katriyèm seksyon bra goch nan non toujou. Yo di w nou genyen e. Banm wè regwoupman nasyonal dè fam kazèk wè sa a di milyon goud pa ti bagag ye la non kazèk katriyèm seksyon de sann yo 1 milyon de goud nan nò toujou nou genyen yon lòt regwoupman asosyasyon nasyonal dè kazèk. Des femmes kazèk. 6 millions goud nan nò. Tout nèt se nan nò. Pa gen yonn ki nan lòt lòt komin menm. Se kòmsi kazèk yo son lòt kote yo son sèl kote yo ye. Nou genyen Regroupement des Elus Locaux. Regroupement yo fè fwa fè òganizasyon tou. Regroupement des Elus Locaux. 3 millions goud. Lidskitel Amos Zephirin. Sinyati yo. M pa konnen. Konsèy d'administrasyon dezyèm seksyon kominal nan Nò toujou, 2 milyon goud. Kazèk twazyèm seksyon komin de Peti, Petit Ans, Kap Ayisyen, 2 milyon goud. Bon, lè nou pral bat gay do kiyon, nou pral gade yo ansanm avèk mwen. E nou ale klere, nou ale klere popilasyon an. Pou moun pa di se nan manti nou ye. Mèsi.